So bon choz a ekoute. 1950 mom are working all the time. 1950 mom ap travay toutan. 1950 maman travay tou le tan. One lends a hand to another. Youn lonje men bay lòt. Le tan la men a lòt. Youn ede lòt. Yo konn pataje. They know how to share. Yo sav pataje. Yo leve granm maten ale legliz 15 minit mès bas. Pou al remersi Bondye. Ok? Pou sa l fè pou yo. Yo vreman rekonesan. Early in the morning, they are on their feet since the rooster crowed. Gran maten yo sou pye depi kòk kaka ye. Au petit matin, elles sont debout depuis le coq a chanté. Everyone must eat to go to school. Tout timoun dwe manje pou y al lekòl. Tout le moun dwa manje pou ale a lekòl. They eat ground corn with Pickle herring, yon ti mayi brase ata an sò. Bon bagay. Yap manje. Yon ti chokola. Ak pen. Yap manje. Yon ti akasan. Ak pen. Yap manje. Yon manjou mayi mou yo avèk di aran. Marine ki. Gen ti moun ki al lekòl san manje. Se pa k manman sa yo. Manman sa yo ap fè w travay. Yo ap pile pwa. Yo ap pile pwa a byen pou l donnen. Deyò ap prepare l fold. After school. Ap prepare manje apre lekòl. Yo prepare la nouriti di midi. Avèk lè yon manman apre lekòl. Yon timoun ou pral nan mache. Mete ti chapo pay lan tèt ou, ti panye w lan ou pral nan mache. Ou ap pase de gen legliz wap fon ti kanpe wap fon nan di pè. De mò ap di a Bondye apre sa w ale fò pase devan legliz la. E devan legliz la wap pase fon kanpe. Mom, Hurry to go to work Timoun prese pou ale lekòl lè ya rive Mom, prese pou ale travay Les enfants, Le moment de l'école est venu Pou manman, c'est celui d'aller au travail We have to go to school Nou oblije al lekòl Nou devon ale a lekòl. Go to school without eating but when coming back you help mom to prepare sauce beans. Al lekòl san manje, lè ou tounen, wap ede manman w pile pwa. Prepare manje midi a. Ale a lekòl san manje, an antran ede manman a prepare sos ariko. Mizè an dedò, so you dont go to school hungry. Mete men a lapat pou w pa ale lekòl grangou. Mete lè men a lapat pou w pa ale a lekòl le vantr vid. All moms help put children under control Tout manm ede lan mete timoun sou kontwol Toutes les mamans aident à mettre les enfants sous contrôle Y ap voye w lan mache pou kontwole kòb la byen timoun E menm machann nan se manman l ye tou. L ap ede w kontwole l. Timoun lekòl, mache pou al lekòl. Manman w mache pou l al nan travay. Manman have a small. Sewing machine to make children clothes. Se vin li. Mom, manman gen yon ti machin a koud pou fè rad pou ti moun yo. Sove kòb sa. Yon piti machin a koud pou konfeksyone de vètman danfan. Se te ekonomize. All moms to take the responsibility. Children must be well educated. Tout moun pran responsabilite yo. Ti moun yo dwe byen edike. Maman. Yon nivo responsabilite. Les enfants doivent être bien éduqués. M'en m'a fè bon bagay. Bon chan e fò. Pakèt e fò. M'en wake up early to prepare children for school. After that, they got to go to work. When come back, they got to cook food. And then make children study. And they sleep late at night. Manman leve bonè, li prepare ti moun pou la lekòl, fò la lan travay li menm. Aprè lò l tounen l gen pou l kwit manje, li gen pou l fè timoun etidye, e se li ki kouche pi ta. Epòk sa a, se te yon bon epòk. Pou yon manman fè tout travay sa yo, ou pa ka manke edikasyon avèk manman sa yo. Ou ap byen elve.